Pou se menm deba sa ou pa vin kòmanse avèm la non. Paske wè mwen menm, m pa nan bagay sa avèw non. M te gentan fin baw vag deja. Ou re relem, bon wè ou gen chans se bloke m pat bloke w. Wè kounya kan m rive lakay la map bloke w. Ou m fè bourik konsa. Eh! Ou vini, tou dabò m pat dòmi nan menm kabann ansanm avèw. Wap vini, wap salye m pou kont kòman m ye. Dayè se mwen, dayè ou dwe respekte m paske. Siw gen lavi kounya se mwen se gras a mwen si gon si ke ou ka ou te wè ti bout yèswa ke ti bout jounenl se gras a mwen paske li te ka se wòch ou tap voye nan lari a toujou sou ou nan eta sa kounya ou pwòp ou sot manje ou vant ou plen ou bagay se gras a mwen ou dwe gen respè pou mwen. Lè w vin kote m ou dwe salye m dabò ok. Se moun tankou w yo moun salye? Eske w wè tankou w merite m ou merite tankou eske w wè ou byen plase menm? Plis ban m di w ou mal plase pou fè m pou w fè m esplikasyon sa yo. Si m pa di w bonjou djòl mwen pa m, bèk mwen pa m, tout sa k nan kò m pa m. Ou wè sa sa vle di? Youn nan yo pa regade don w. Si w gen bagay ki regade w, vi pèsonèl w. Ou wè sa k fè mwen m pa antre sou ou. Pa antre sou mwen. Ou wè si w gen bagay pou w di m, di m li vit. Wè m gen m gen bagay pou m regle. Pase m gen anpil bagay pou m regle. Pase m pa ka vin nan chimen avèk moun lè konsa la. Konnya, jiska jounen jodi, ou twouve pou di ke se chimen m vin chimen ansanm avè w, e pa vre? Pou dapre de tout sa yo ke m fè a kounye a, se kounye a w vin reyalize ke lè m konn ap pale avè w, pandan m rele w m pale avè w la se chimen m vin chimen avè w, e pa vre? Se kounye a w reyalize sa? Ou fin pale? Bon m ale. Fos mwen pris lèm gade w. Hoo ou toujou konnen non. An mwen ba sou jenou. Si w gen bagay pou fout di fin fout dil vre m ale. Wap bay fon ti tan kanpe toujou. Wap bay fon ti tan kanpe toujou. Wè banm di w. Wè si w gen bagay pou tchimen nan tèt mwen la. Wap dil apre 2 minit la. Apre 2 minit wèm pa gen plis tan m pako la. M poko ka komanse chime wap bay tan mwen pou komanse chime. Waw se kounya pou pale. Se kounya wap pale paske mwen wè w te pale. M poko. Dènye bouffè nan tèt an m nan male bay dayè se ou k relem epa mwen ki pou m bat. M di w m poko ap pale ew pap deplase la sanm pa di w deplase. Epi m gen bezwen pou ou poko ka deplase toutan m poko fin di w sa m di w la e m di m ap resiyen m ankò toutan m poko fin di w sa m pral di w la kòm m tande w pral konvèti konvèti w sa e pap pase sou mwen e w pap ka deplase la san w poko konvèti fè kòmsi konvèti sa w pral fè a konvèsyon sa w pral fè a konvèsasyon ak tout pè sa w pral fè ak tout pastè sa m pa konn ak ki jan de moun ou pral konvèti a Bondye sa m tande w pral resevwa ki se anba tè ye pa anlè syèl la. Mwen, wap tann fin pale ansanm avèw avan ou vin rakontem de konvès, konvèti sa ou bay konvèti a. Ou pa gen kè pou tchimen. M'poko sèm fin tchimen tou. Pou tchimen. Waww! Ala mwen gen kè papa li ka tchimen. Depi m'byen kwè m'te piti, manmanm te toujou dim konsa lè ou pa pale ak yon moun, tankou lè ou wè yon moun pale ou pa reponn li, se valè ou pa bay. Bon sa vle di, mwen tap pale la se pa pou mwen. Fanm fort chimè menm paske kote ou te ye ou tap voy roch ou tap voy boutey la yo te ka menm gentan tiye w deja se pou te retire w la se pou te retire w la Banm wè, banm pale. Banm pale paske fè w distrè a, banm pale w. Ou mèt de pale m. Ou te distrè. Se paske wè, daprè tout sa w fè pou Naïka, pou tiye Naïka. Wi. Tout sa w fè pou tiye l, sèl tèm de Christie sa m te tande yo t ap pèsekite a. Pou yo tiye manman w. Ou wè tout sa w fin fè, ou pa janm anyen toujou. Yo tiye Nancy. Ou pa, sa pa janm anyen toujou. M te sispèk se ou ki te tiye Nancy. Ou wè, m ap di w sa menm. M te sispèk se ou ki te tiye Nancy. Gade.